Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Genyen yon enfòmasyon kap serkile e m ta kapab di ki pran rezo sosyo pou li. Men map mande pèp ayisyen nou poko kapab reyaji pa rapò ak ke enfòmasyon sila kap serkile. Alò m tou kòmanse emisyon la paske gen moun kap eseye ekri ti bagay yo la se yon fason pou te kapab Faibli mouvement Boakalia. Écoutez bien, just levé en ce dimanche, moi grand note qui qu'il est sous réseaux sociaux disant notre pays est dirigé par les corps groupes et Possibilité d'un retrait des agents de la PNH au bicentenaire. On attend, suit, observe, on regarde. Bon dimanche à tous. Se byen un message de Theriel Thelus. Bon ekoute, eske si m ta fè yon kòmantè la a se pa un coup d'épée dans l'eau? Men ekoute, dans la diplomatie, gen sa nou ta kapab rele, e menm an politik, gen sa n ta kapab rele balon dese. Par exemple, si les Etats-Unis, le Canada yo ta kapab genyen entansyon pou vin fè yon bagay nan peyi a la a, w ap wè kèk semèn avan dosye sa a l ap. Pale anpil dans le couloir de la République. Eske n konprann? Pa egzanp, si w ap genyen prezans Marines nan peyi a la a, de twa jou alavans w ap wè gon bagay, peyi a ap mouvmante. Ebyen sa, on appelle ça ballon d'essai. Moi je me demande, eske se pa yon sòt de ballon d'essai? Nou konn sa k fè m kòmante sou li? Se paske se TT ki ekri l. Si se mwen ki te poste l, nou ta kapab di, o se paske m vle afebli mouvman an. Men ban m di nou byen, se sa k fè dènyeman, gen yon fanatik, m te oblije rekadre l, mete l nan lojik pa l la, paske, kan te gen yon vòys ki ap sikile, dizan tou senpleman ke gwo otorite ki nan tèt Ariel yo, mande Ariel pou, tande byen, di lapolis la fè yon kanpe. Lè sa a Ariel potko pale. Epi mwen m te fè de kòmantè sou atitid kolonizatris moun sa yo ki nan entènasyonal la. Fanatik sa di m son moun fou. Oh m pa ka okipe moun k ap pale bagay sa yo, se fou m fou. E m te gen presyon ke m plis nan reyalite a pase l paske m pa t reponn ni nan mesaj li a paske m te just chwazi rekadre l. Men m ta pral di l tou senpleman ke il faut être un fou pour connaitre le langage d'un fou. Enben wi. Lè sa Ariel potko janm pale. Nou pa wè lè Ariel vin pale a, Ariel di nou tou senpleman ke kòmsi li son moun ki ta sanse resevwa yon leson pa bò kote kominote entènasyonal la pou koupe kou ak tout sa k ap pase la, pou frennen mouvman sa. Kounye a la kiyès ki gen rezon? Paske se diplomasi k ap jwe. Lè diplomasi ap jwe, pa egzanp lè se peyi la, kant nou mande yo pou yo entèveni, Ils nous disent tout simplement que, écoutez, ben, c'est pas possible pour l'instant, le peuple haïtien c'est un peuple souverain, patati patata. Men quand il s'agit pou yo pote boure, pa gen kesyon de souveraineté. C'est là le problème. Kounya Ariel fin pale, nou wè mouvman anvi kase. Kounya la ou vin jwenn kèlke tweet de anpil nèg la ki kòmanse on ti jan ap plenyen. Sa pa pwouve ke gon mannigans ki ap fèt nan entènasyonal la pou di polisye yo, ey, fon poze sou kesyon vilaj la. Hey! Fon poze pou mwen! Sou lòt kote yo, Ala bagay fòkè mesye! Gade yon peyi mesye! Pèp Ayisyen banm di nou yon bagay. Ou wè sak pase la? Ke moun sa yo vini, si yap fè bwa kale sou nou an retou, na kanpe anfas yo poun pran bwa kale nan men yo. Men ekoute, toutotan sitiyasyon an se konsa l ye, ebyen nap kanpe poun batay. Fòk nou wè vrè vizaj yo! Jounen jodi a la fòk nou wè ke moun sa yo se bandi! yap sipòte. Fòk yo aksepte pou nou konprann ke se bandi yap sipòte e lè sa na va mete yo nan stad bandi. Osi senple ke sa. Se yon senple konsta. Bon tande, genyen yon koze la a ki vin jwenn mwen depi maten. Nèg yo gen lòbèy yo yo kontinye ap fè. Men jist avan fòm di nou ke gon enfòmasyon ki vin jwenn mwen la map pwofite mete o kondisyonèl ta sanble gen yon bus ki Li genyen de twa nèg ak zam ladan l. Ebyen, bis la, èske se Okap li t ap sòti? L fon pase nan Ench la. Yo kanpe bis la, yo jwenn nèg yo, yo antre anndan avèk yo e popilasyon an mande nèg yo pou rache yo. An nou pa kouri fè sa. Paske yo ka polisye. Yo ka de moun ki an misyon. Yo ka pa bandi. Konpwone byen. Donk, e fòk lapolis poze yo kestyon dabò. E pi apre, pou kapab konnen. Men ekoute, yon nèg ki gen zam sou ou kounye a ou trè danjre. Depi ou gen zam sou ou, Ou trè danjre paske sa kapab rive ke popilasyon an pran w pou bandi. Gon jan pou w kapab fonksyone. Videyo sa a son espès de chantaj. Chantaj kòmsi pou kapab montre ke bandi yo yo gen fòs. Yo kapab, yo gen pouvwa, yo pa pè anyen. Gwoup gang Kokorat San Ras la pa sispann opere sou wout nasyonal nimewo. 1 an nan zòn Lakwa Peris nan rantre sid komin Gonayiv. Nan aprè midi 6 me 2023 a gwoup nèg kokorat san ras yo kidnape yon gwoup moun ki tap soti nan yon antèman nan zòn Lakwa Peris sou wout nasyonal nimewo 1 an nan rantre sid Gonayiv sa ki vin ogmante otaj yo. Daprè yon sous nou ka fè konfyans malfra sa yo genyen plis pase 70 moun nan baz la yo kidnape sou wout nasyonal la kote yo sere yo nan zòn Rolakwa ki pa lwen lokalite Bouk Antoni. N ap kontinye ankete sou dosye sila. Se konsa tèks la di. Men fò m di nou byen ke popilasyon an, lapolis, kiyès ankò m ta kapab di? Alò tout moun ki antre nan lojik Bwa Kale a, nou fotif. Nap di bagay eske ou wè hein bon nèg yo kraze zòn nan zòn nan pa gen moun eske ou wè hein men ou wè machin sa machin moun zòn nan yo ye tou hein e sa yo machin moun zòn nan yo ye nou pa pou okipe ou men si nou okipe ou men konnen moun fou pa ou non e men gade. Ou pa bon ki pou menn. Lòt dosye nan aktyalite a gen ko-prezantatè emisyon Une fois dans la nuit difize sur les ondes de Radio Lumière Paul Jean Marie ebyen nèg yo asasinen li nan sware vandredi 5 me 2023 sa pase ki kote byen sur laprès ayisyèn li ankò an dèy ko-prezantatè emisyon Une voix dans la nuit Radio Lumière asasinen vandredi dènye par des individus armes ki yo menm pote boure lakay li nan Onavil, yon kartye ki sitye nan nò Pòtoprens. Pandan pasaj li nan Radyo Limyè, Mesye Jean Marie kontribye ak pwomosyon yon mouvman evanjelik nan peyi Dayiti. Li kontribye tou patikilyèman nan ranfòsman kanpay evanjelik nan plizyè kominote. Mesye Jean Marie kite dèyè li yon madanm ak plizyè timoun li te genyen 67 lane. N ap raple sitiyasyon sekiritè nan zòn Onavil ak Kanaran vin pi enkyetan antretan mouvman Bwa kale ap rapousib nan lide pou kapab chase gang yo ki kontinye ap teworize popilasyon an. On va refermer en musique N ap pèmèt ke ou tande yon mizik. Zafem qui gagne deux personnes qui la donné, qui Reginald et des Seyid. Ils ont beaucoup charbonné justement pour mettre au sommet ou pour propulser au plus haut sommet la musique haïtienne. L'album Las, c'est un très bon choix. D'ailleurs, les web Casino Ou toujou tombe sou zel las Zèl las la li enpòtan anpil. M pap fin di kazino men lè w ap jwe yon jwèt ki rele 3 7 avèk 32 kat ebyen lè w fè 4 las nèg ki fò yo, yo di ou pran nan vilen sa vle di yo ba w 4 las e lè w gen las nan men w ou gen yon seri de kou w ap fè kòmsi pou w fè moun ki anfas ou a jete 10 ak 9 ki nan men l lan, epi lè sa a las ou a li menm l ap libere nenpòt lè ou lage l atè pa gen anyen k ap ka koupe l. Sa vle di las la se yon kat ki enpòtan anpil. Se un trè bon chwa. Men izon pri di tan. Eske sa ete yn strateji? On pe dir wi. M pa vle fè twòp kòmantè men sèlman m di machandiz la bon, albòm sa a vini li moutre ke gen inivèsitè nan lekòl la. Konprann wi. Sa vle di, gen yon seri de bagay nou te konn ap wè, se kòmsi se de moun ki te nan primè, mwen wè gen nèg k ap fè mizik la, se kòmsi yo nan preskolè toujou. Men ekoute, nèg sa yo, Reginald Dacanger avèk Dener Ceïd, se du lourd. M pral pèmèt nou tande kòmantè yon zanmi ki ap travay sou yon chanèl ki rele RL Media Pro. Nèg sa a, misye s on bonm. An 4 minit, il a tout dit! a propos de l'album prezante par les hommes de Zafem. Gen bagay si m di yo se komsi se li menm ki enspire m. M pa anvi di yo. Li pral di yo. A partir d'aujourd'hui, tout sa ki gen rapò ak mizik, m swete nou al nan chanèl RL Media Pro a pou nou abone, pou nou kapab tande tout kritik k ap fèt sou mizik atis yo pwodui. Gen mizik ki soti, lè w ap tande l ou santi se yon bèl tèks ou kontan. Epi lè mesye sa chita sou plim ni. Pou l ekri pou l ap di erreur musicale, pas de synchronisation, ça ne marche pas, e tèm yo pa respekte, pas de connecteur logique. Bon antouka, n ap tande li, epi n a di m kisa nou panse, epi m ap tou mande nou pou nou kapab travèse al abone sou chanèl RL Media Pro a, epi gon lòt sitwayen ankò m ap bat bravo pou li paske lè ou ap chache gen konesans, ou oblije tande moun ki pi fò pase w. se zòn fanatik anpil respè paske misye bon anpil ann tande. Men sa a se aksè, aksè, wi, aksè! Se yon kout je nan inivè atis ak vedèt yo. Fason yo aji, fason yo panse, fason yo ekri, fason yo reflechi. Swiv vèb kwonik sa a, se jwenn yon aksè pou rive pi pwòch sipèsta ak atis prefere w la nan yon fason ou nan yon lòt. Byenvini! Salutations à vous tous et à vous toutes, merci d'être avec nous sur cette chaîne, à l'écoute de cette voix, dans la présentation de cette chronique baptisée Accès. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos, de partager, de liker et surtout de commenter. Zafem mise en route, mais de bon nouvelle. Kounia un monde capable comprendre pour qui ça Zafem te prend autant de temps. Pèsonèlman m gen yon teyori sou sa e m pral pataje l ak nou nan nimewo Aksè sa. Rete la n ap tounen. Rebonjour! Byen antandi, tout sa m pral di la yo rantre nan kad yon lekti ki admèt yon sètèn marj derè. Men ankò yon fwa m ap raple ke kòm konsomatè, se yon dwa m genyen pou m entèprete yon fè ki parèt devan m epi emèt dèzipotèz sou li jisteman paske l tonbe nan domèn piblik e albòm Las la ke Zafèm fèk soti a elijib pou lekti sa a. Premyèman, m anvi di ke Zafèm transfòme yon enponderab an yon opòtinite ekstraòdinè. Je m'explique. Si nan premye moman albòm nan pa t ka soti akoz yon ansanm faktè blokaj, ebyen li posib pou ke par la suite, Repò oubyen reta ki te konstate pa rapò ak sòti albòm nan te vin yon estrateji pito. Yon estrateji pou garanti siksè popilè n ap asiste la apre sòti pwodui sa. M di byen siksè popilè. Ekip Zafèm nan montre li konprann kouman lespri konsomatè mizik fonksyone pa bò isit ak estrateji sa ki pèmèt li apiye sou 3 pwen de presyon nan lespri piblik la. 1, Kiryozite 2, Senpati 3, Satisfaksyon Premye pwen an pou n eksplike. Kite m di w rapidman ke plis ou mete diskresyon sou kèlkeswa bagay li ye a, plis ou refize delibereman kite moun gen aksè ak li, se plis y ap swaf dekouvri kisa li ye, se plis atansyon yo ap fokis sou objè ki inaksesib la. Nan ka zafèm nan, n ap raple, Albòm sa a te dwe soti depi lontan deja, men piblikasyon an te blije difere plizyè fwa san yo pa t anonse l, e piblik la te gen posiblite pou l entèprete sa tankou son lasisin, yon tizonnay y ap fè l. E kòm rezilta, atant ak kiryozite yo sou sa Reginald Cange ak Denes Seïde te ka bay ansanm te miltipliye pa dis. Tout moun te toujou konn tande ki jan konsomatè ap plenyen akoz Zafèm ki pa janm soti. Pawòl anpil sa yo k te konn ap fèt la te tradui yon swaf. pou albòm Zafèm nan. Dezyèmman, anpil fwa nan tantativ de eksplikasyon ki bay pa rapò ak reta ki anrejistre nan piblikasyon albòm nan, yon eleman ki souvan retounen se bòykotay. Aktè konsène yo bò kote pa yo pa t janm gen yon diskou ki kontredi vèsyon sa a. Okontrè, yo te plis gen tandans apiye sou li lò yo eksplike ke blokaj y ap sibi yo te konn pran plizyè fòm. Lefètke yo te chwazi jwe kat viktimizasyon an, sa pwovoke senpati kay piblik la pou yo, piblik sa a ki vin konsyamman ou enkonsyamman, pran pozisyon bò kote viktim nan. Se nòmal. Twazyèmman, pati ki pi solid la, albòm nan finalman vini e l vini ak gwo satisfaksyon pa rapò ak pwopozisyon ki fèt ladan yo. Òkestrasyon, chwa ritmik, kalite vokal chantè yo, divèsite nan tematik ki trete yo, sa yo se kèk. Pami aspè ki eksplike satisfaksyon piblik la santi vizavi de albòm nan. Atit konparatif, dènye albòm pandan 6 dènye ane sa yo ki te kreye yon evènman nan dimansyon sa a, se te Kamasoutra de Enposib. E ankò la, konparezon an manke, paske albòm Enposib la te fè objè de yon monotoni nwizib. Se te sèlman lanmou ki te trete ladan l kòm tematik nou tout sonje. Tandiske, albòm Las la, ki pot siyati Zafèm, s on mozayik sijè. Zafèm oze trete lòt sijè. E sijè tradisyonèl yo, li trete yo lòt jan. Se kòmsi n ap asiste a eksplozyon de zòn de konfò ke gwoup konpa yo te fèmen tèt yo an tèm de trètman de sijè. E deja, pami it ki kòmanse konfime yo, ou ka fasilman gen tan koumanse idantifye moso k ap pran wout pou vin sètènman de klasik sou albòm sa a. Yon moso tankou Zanmi Fanm pa egzanp. Humm, Zafèm, ou delivre wi! Aprè tout atant, tout kiryozite, tout senpati, tout pitye, gwoup la pa bay desepsyon, jan yon seri medyòm de lane k ap pèdi vitès nan moman an la te vle fè n kwè sa an 2021. Gwo big up a toi Kensley Marcel, tu fè un travay irreprochable, ou pa travay pou vyouz, men ou travay pou 50 ans, paske tout moun kap vini ap kontan tande Ben, c'est Atis Séné, puis le titre c'est Non pas capable encore.